Deblozay nan kapital la, Premye Minis Ariel Henry cho kou vè lanp. Li te 11 zè nan maten yon gwoup endividi ame an sivil, kagoule, idantifye tèt yo kòm polisye debake nan rezidans Premye Minis la nan Musso. Sa w tande a, yo anvayi tout lakou a e selon deklarasyon yo, lè n kite kay premye minis lan, se ayewopò Toussaint Louverture n ap debake, nou pral tann premye minis lan. Frè e sè byeneme, rive yo rive nan èpòt, yo mete tout bagay tèt anba, yo ap monte tout kote, yo ap ret tann premye minis Ariel. Sis polisye mouri yè nan departeman Latibonit nan komin Lyankou. Bandi yo deklare Bòs! Meni wi! Misyon akonpli! Sis kadav polisye yo lonje atè a. Ebyen frèze sè byeneme, aksyon sa ki soulve kolè popilasyon an, moun Dèlma, Moun Kafou, moun Gonayiv, leve kanpe pou di Premye Minis Ariel Henry li pap kapab rete. Frèzesè, aprè deklarasyon chèf de gang sa a, mouche si lapolis pa pran responsabilite l, yo ap mache touye yo youn aprè lòt. Andedan lapolis la bezwen yon gason. Yon gason menm jan ansanm avèk Ebrayim, pou m byen di, Kolonèl Ebrayim, responsab peyi Boukinafaso. Ou raple w kòman ti konpè sa a te fè rive nan tèt peyi a e rive l rive malè l fè, wi nou bezwen yon chèf konsa. Si lapolis ap fè yon batay, ke l degaje l li fè l kounya. Pa gen ni de, pa gen ni twa, mache pran nèg k ap finanse gang nan peyi Dayiti puiske popilasyon an, pitit pèp la peri twòp. Medam, matmwazèl e mesye, n ap fè yon kout pye nan peyi Lèzetazini Damerik kote ajan FBI a rive mete anba kòd anviwon 25 moun, pami yo divès Ayisyen ki enplike nan fwod chita la fè fo papye nurse sa w tande a m sèl miss nan la repiblik m ap pike moun m ap patisipe nan operasyon ou pral jwenn plis detay e nou pral site kèk non pou w rele chèz ou chita konfòtableman Fouco zanmi enfo paw rantre lakay ou se yon plezi tout tripotay sa yo nan bon ti mamit san retire e san mete bonjou bonswa tout moun kijan nou ye ankò yon lòt fwa map diw mèsi mèsi paske w fèn konfyans pou nou enfòmew mèsi pou fidelitew ak pasyans ou mèsi paske w like mèsi paske w abone mèsi paske w pataje video a sa fè nou plezi anpil ankò yon lòt fwa si w fenk tonbe sou chanèl la pa ezite aktive klòch notifikasyon paw la pou pa rate okenn video zanmi paw Fouco. Nou te gen chans prezante ou yon ti kont maten an e kont sa a ki se te, Papa m gen douz pitit men malerezman dezyèm nan pase pou dènye. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante repons lan se mwa fevriye. Ann pati krikrak pou nouvo kont nou genyen. Gade imaj sa a pèp Ayisyen. Gade l byen. Gen 3 moun ladan. Youn rele Eva, youn rele Ana e lòt la rele Rick. Nan 3 moun sa yo, kiyès k ap bay manti? Kiyès ki pa malad vrèman? Nan 3 moun sa yo. Gade imaj la byen, di m nan 3 moun sa yo, kiyès ki p ap bay manti? Kite eleman de repons pa w la nan kòmantè la. Sa ap fè nou plezi anpil anpil. Medam, matmwazèl e mesye, jan ke m te anonse yo, sitiyasyon an ekstrèmeman konplike nan kapital peyi Dayiti ki se Pòtoprens. Li te anviwon 11 è nan maten yon gwoup sivil ame kagoule atake kay Premye Minis Ariel Henry. Mesye dam sa yo ki idantifye tèt yo kòm polisye yo anvayi tout lakou Premye Minis lan. e yo di imedyatman yo soti kay PM nan, se Ayewopò Toussaint Louverture yo ap desann pou yo al rankontre Premye Minis lan, kòm ou konnen li te gen pou l rantre jounen jodi a sot patisipe nan setyèm somè CELAC. An nou gade videyo sa ansanm. Donk, frè e sè byeneme, zòn sa a se zòn kay Premye Minis Ariel Henry. Popilasyon an fache, polisye nève pa rapò ak sa peyi Dayiti ap konnen pandan dènye moman yo la. Donk, nou kapab wè kòman sitiyasyon an te ye. E soti yo soti kay premye minis lan, yo debake nan ayewopò Tousen Louvèti. Gade premye videyo sa a ansanm avè m, pèp ayisyen. Donk. E nou wè se siy de solidarite, se yon siy de solidarite avèk e dòt polisye. Donk, frè se sè byeneme, Se konsa sitiyasyon an te ye devan DDO 2. Donk nan videyo sa a ou kapab wè polisye sa yo ansanm avèk zam yo nan men yo, inifòm yo sou yo, yo nan ayewopò Toussaint Louverture, divès inite espesyal yo rete la. Eske se premye minis Ariel Henry yo ap tann pou foure nan machin pou yo ale ansanm avè l? Donk pyès moun poko konnen Kòman sware sa ap pase e kòman demen si Dye ve ap leve, antouka pèp ayisyen rete konekte. Medam matmwazèl e mesye gon bagay pou konprann ki ekstrèmeman enpòtan. Bandi yo atake komisarya a a 7 è nan maten. Gen 3 bandi k tonbe. 3 bandi tonbe Mesye yo ranmase kadav yo, yo rantre nan baz yo ansanm avè l. Si nou vin atake yon komisarya, twa bandi tonbe, nou ta di n ap bay vag. A dizè ankò, yo retounen fon lòt atak. Twa bandi tonbe ankò. Sa fè sis. Pa vre? Gen polisye k blese. Nou ta bay vag. Donk, fòk ou konprann ke mesye yo te gen yon misyon menm, mesye yo te gen yon misyon pou yo asasinen polisye yo. Yo te gen misyon sa. E ou kapab tande bandi an di l pandan ke l ap filme polisye yo, Bòs la men yo wi, misyon akonpli, w ap frape anwo, nou menm n ap frape anba. Èske ou konprann? E dènye kou k pou touye koukou a, Yo retounen ankò nan onzè apre sis sòlda fin tonbe, yo fè de klan. A tou sa, polisye mete pou yo, yo lage pye yo. Men, polisye ki te blese yo, yo debake ansanm avèk yo nan klinik, yo al pran swen. Byen ke responsab nan zòn sa a yo sipoze arete w pou mank de responsablite paske 6 polisye pa ka nan yon klinik ap pran swen, se nan operasyon yo soti epi pa genyen nenpòt 15 polisye devan klinik sa a ki pou kanpe ap siveye lòt polisye k anndan yo. Pou mesye sa yo gen posiblite pou yo rantre yo al pran polisye yo pou yo al asasinen yo. Konplo pi rèd pase wanga. Donk, jounen jodi a pèp ayisyen mwen vle di w, si lapolis nasyonal te gen yon gason konsa ladan l, yon patriyòt brav konsa, nou t ap sove. Gade imaj sa a. Èske w wè mesye sa a? Mesye sa a se yon Afriken. Li soti nan peyi Burkina Faso. Se Kapitèn Ibrahim Traoré. Li se yon Burkinabè. Gason sa wap gade la a, se pa yon ti gason ki piti. Non. Son gwo gason. Son gason, gade non, ki mete la Frans nan ti soulye l. E aktyèlman la a, divès peyi ann Afrik, gon jan yo ap frape Lafrans, se pa yon ti koze ki piti ditou. Yo fè yon pa ann avan. Yo ap avanse seryezman, pèp ayisyen. Tandiske nou menm, ki te ouvri wout libète, nou kontinye ap fè makak. Ki te ouvri wout libète, lapolis kontinye ap fè makak nan peyi Dayiti. Ki te mete gou libète nan bouch yon pakèt esklav, nan bouch yon pakèt moun nan divès lòt peyi, n ap fè makak. Nou kontinye ap mande entèvansyon militè, entèvansyon militè peyi ki te kolonize ou yo. Kilè n ap kite sanwont? Ebyen frèzesè byeneme, sitwayen sa w ap gade la a li genyen 34 lane. Li se yon kapitèn. Selon enfòmasyon nou jwenn de li, lè l te lekòl, li te timid anpil. Men se t on nonm ki te trè entèlijan e jiskaprezan li toujou entèlijan. Misye arive nan tèt peyi a apre yon koudeta kont lyetnan-kolonèl Paul Henri Sandaogo. Ebyen kolonèl sa a pase 8 mwa nan tèt peyi a aprè l te fin bay yon prezidan eli koudeta. Prezidan sa a te rele Roch Marc Christian Kaboré. Ebyen frèzesè byeneme, akoz absans enstitisyon demokratik yo, se lame ki prèske domine peyi a. E kolonèl la ki te bay prezidan koudeta k pran plas la, Misye pa respekte sal te di yo. Divès peyi ap atake, popilasyon ap pase mizè, lame pa genyen ase de mwayen pou yo atake lòt enmi k ap atake peyi a. Misye di non, bagay la pa ka rete konsa. Fòk nou met pye n nan dlo pou n trase yon egzanp. Kòm ou konnen nan moman an tou, Ikrèn ansanm avèk Larisi ap batay. gen divès koudeta ki pase nan divès peyi an Afrik. E l'ONU plis fokis sou dosye gè Ikrèn, donk nan moman tou divès peyi an Afrik ap rale pye yo, ap ranje chita yo. Donk, Kapitèn Ibrahim pral fè deklarasyon sa. Lafrans pa ka foure bouch li tout longè nan zafè nou. Fòl konn limit li. Menm jan Lèzetazini se patnè nou, de mèm, nou kapab gen relasyon ansanm avèk Lawisi. M granmoun, ou pa kab di m men kiyès pou m byen men a kiyès pou m pa byen. Èske lè w ap regle zafè w, lè w ap tcheke enterè w, ou mele nan bagay konsa, èske w konn envite m? Non. M granmoun tou, m ap regle dosye lakay mwen, kite m jere dosye lakay mwen. Sèlman pou mwa janvye a pèp ayisyen fòk ou konprann 14 polisye pèdi lavi yo. Donk tout sa nou bezwen nan peyi Dayiti aktyèlman la a se yon chèf. Lè m di yon chèf, yon moun ki pase nan akademi, ki pran tout grad, men ki se yon lidè ki brav. Nou bezwen yon moun konsa andedan lapolis la. Omwen peyi a te kapab refèt ankò, peyi a te kapab gon dezyèm chans pa rapò ak sa k ap pase jounen jodi a. Paske sitiyasyon an konplike. Semenn ki sot pase a la, ebyen Ibrahim pase lòd pou tout twoup franse kite teritwa. Di m kiyès aktyèlman la nan peyi Dayiti ki ka fon deklarasyon konsa? Bon, pandan jou pase yo, se tout lasentjounen m wè Andre Michel pral chita ansanm avèk anbasadè fransè a. Men dènyeman la, anbasadè fransè te pase kay Moyiz Janchal. Di m kiyès nan peyi Dayiti ki ka kanpe, yon otorite ki ka kanpe k pou fon deklarasyon konsa? Pa gen okenn chanjman san sakrifis. Pa gen okenn revolisyon san mare kè, san kòd anba ren, pa gen bagay konsa. Bagay yo pa t janm fasil e yo p ap janm fasil. Donk, frèz e sè byeneme, lè ou travèse nan peyi Mali, ebyen, responsab peyi a pral bay Moun la France yo 72 heures de tan pou yo degaje yo kite peyi a nou pa bezwen w la kite peyi a sa w ret ap fè la sak pase donk aktyèlman la pèp ayisyen divès peyi an afrik klas mwayèn nan mete ansanm avèk lame yo fon kowòt yo mete ansanm pou mete deyò divès peyi ki te kolonize yo depi 1900 jamè jiskaprezan ki gen men sou yo. Y ap koupe lyen sa yo, y ap batay pou yo soti tèt yo. Men nou menm pa bò isit, menm si w tande nèg la jounen jodi a ap bay yon diskou, demen maten se nan pye moun sa yo l ap tounen ankò paske Tèt li vid, se pousyè ansanm avèk sann kawotchou sèlman l gen ladan, li pa ka reflechi soti la rive la. Donk, frèzesè byeneme, peyi k te kolonize w la, pa panse li pral vle w devlope. Fò l fè w peye frekansite w, malgre jounen jodi a, pa vrèman gen lesklavaj. Men yo ap batay chak jou pou yo destabilize peyi a. Yo aprann ou pa ka fè sa sòt la rive la. San yo ou pa itil, tèt roumèt, yo kokobe ou. Lè w tande tout jounen èd, èd, èd, èd la w panse se bon l bon. Sonje m di nou, peyi serye pa mache avèk èd. Èd imanitè, èd militè, èd, èd, èd tout bagay, se kokobe bagay sa yo kokobe moun. Jounen jodi a nou bezwen otorite nan tèt polis la ki kapab frape pye l atè pou di non polisye pa ka ap mouri konsa. Fò nou ranmase pye nou mesye paske nou se enstitisyon ki sipoze mete lòd andedan peyi a. Donk frè e sè byeneme sa k merite fèt se pou ke nou mete tèt nou ansanm Nèg ki te gangsterize peyi a. Politisyen k t ap mache simen zam simen bal tout kote. Òmdafè k t ap mache simen zam simen bal tout kote. Epi jounen jodi a ou santi pye yo mare. Pandan yo ap mande entèvansyon militè pou yo kapab jistifye l kisa yo fè, ebyen se nou menm yo ap touye. Yo pa mande asistans teknik Yo pa mande lòt peyi zanmi yo silvouplè bay polisye yo fòmasyon, ba yo asistans silvouplè, pèmèt yo vin pwisan pou nou kapab rezoud sekirite. Men yo pa bezwen ou gen fòmasyon, yo pa bezwen ou pwisan, yo vle ou toujou rete nan menm nivo a, yo vle kokobe ou, yo prefere mande sa k tou pare olye yo montre ou kisa pou fè. Depi yon moun cho tout lasent jounen pou l ba w manje, men l pa janm deside pran w pou al travay ansanm avè w, pa konsidere moun sa kòm yon bon moun. Se kokobe l ap kokobe w. Li transfòme w an parazit. Ou ka panse moun nan se pwoteje l ap pwoteje w, li mete w kouche yon kote, chita yon kote epi l ap pot manje ba w, e jou l pa la, li tou fin ansanm avè w. Li touye w tou vivan. Ou s on mò k an vakans wi. La police fok ou konprann sa. E lè ke gon peyi ki di lap vin bay fomasyon, si nou pa resevwa fomasyon fom di nou pa resevwa l. Nou pa kap kase fey kouvri pou vakabon. Si nou la fok nou gen respè. Si nou la fok nou vo. Ou pa ka gon zam nan men w men w pote l pou bel flè, pou fe video sou tiktok. Sa pa fe sans. Si w wè w gon otorite, moun nan plis pre pou l pran sa k tou pare a, pou yon twoup sot kote l soti vini rrrr epi l netwaye epi l ale, ou mèt poze w, l ap regangsterize l ankò, l ap kite w la pou l touye w epi pou l kapab mande pou w vin touye puiske ou pa kapab. Men l p ap janm batay pou pwisan paske si l konnen w pwisan, w ap touye gang yo 1 e li menm tou k ap finanse gang yo, w ap asasinen l tou. e li menm tou kap finanse gang yo wap tou touyel tou pase son gang li ye li pa vle w pwisan li pa vle w avanse li vle w rete nan menm nivo a l vle kokobe w donk jounen jodi a se pou nou pase men nan zye nou mesye dam paske lè a grav lè a grav bagay la konplike menm si w wè w gen yon t 65 Ou gon ak 47, ou gon 9 milimèt, poze w ou pa an sekirite. Poze w lavi w pa depann de ou ansanm avèk Bondye. Se toutotan Nenel Cassy poko vle touye w, se toutotan Ariel poko vle elimine w, se toutotan André Michel, mesye dam Fantom 509, nèg nan sektè prive k ap finanse gang poko vle touye w. Men kou yo vle touye w, zam sa pa ka sekirize w, yo ap elimine w. Donk, rann tèt ou itil, puiske ou mouri deja, fò w pa pè santi. Donk, medam, matmwazèl e mesye, pa bliye, Yanick Joseph retounen vapla! Ou ka konprann, s on fantom 509, amelyore. E nan jou pase yo, raple w, Nenel Cassy te di l rale kò l ansanm avèk li rale kò l li pa nan pouvwa Ariel la. Ou raple w dosye sa? Veye anro, veye anba. Si gen yon bagay k ap fèt, si n ap mache pran nèg k ap finanse gang, nou pa ka nan patipri pran sa kite sa. Se lave men siye atè. Pa gen youn ki sipoze epanye. Tout sipoze pase. Paske gen yon seri de krim ki fèt nan peyi a. lè lajistis fèmen zye l sou yo, lè yon krim rete enpini, lanati wont de nou, fòk nou tout mouri pou sèk vanjans lan kapab fèmen. E m ap klè ansanm avè w, si nèg yo te fè konplo, yo manje w prezidan, epi w kapab wè kòman Y ap fè ti pas kout ansanm avèk dosye a nan lajistis. Pa panse w epanye ansanm avèk T 65 ki nan men w nan. Pa panse w pwisan ansanm avèk Galil ki nan men w lan, a nenpòt ki moman yo ap desann ou tou gason. E menm si w te blende tou, tou dan w yo ap pèse w. Pase si nèg yo gen kran, yo asasinen w prezidan an venteyinyèm syèk, andedan chanm lakay li, pa gen w krim yo p ap fè nan larepiblik. E lè yo fin fè l, y ap met on nòt deyò, y ap di, Èè yo voye senpati ansanm avèk fanmi, zanmi epi yo fin avè w. E dèfwa ou mouri, menm kadav ou, granmoun ou pa jwenn pou l antere. Ou disparèt nan lanati. Ou mouri, moun ou pa ta panse. Ti gason w santi pise. Pye yo tou blanch. Yo tankou zèl ravèt bò twalèt andeyò. Ebyen kisak pase se yo menm kap ranse ansanm avèk kadav ou menm ki te chwazi batay travay ki pat rantre nan sak pa sa ou di ba ou sèvi peyi ou ba ou kenbe yon zam pou sekirize byen ansanm avèk vi men bagay la paka fini pou ou konsa si w chwazi fè byen yo paka ap krache sou zèv ou. Zam ki nan men w lan, se swa l itil oubyen w touye tèt ou ansanm avè l. Men zafè pou nèg panse l ap fè kapital politik sou kadav ou a, fòk sitirans sa a sispann nan peyi Dayiti. Gon pakèt jenn gason pèp ayisyen, se paske lè yo fini lekòl, yo pa wè anyen pou yo fè yo di kèt, olye m rete m p ap fè anyen, olye m rete pou m ap bay granmoun mwen pwoblèm, ban m ale nan akademi. Bon m ale nan lari a m al fè sikilasyon pou m sove vi. Bon may bay sèvis m ansanm avèk peyi m. Malgre tou sa w fè, lajan ona se pa ou k benefisye l. Ou pa genyen bon swen sante, pitit ou pa ka al lekòl, ou pa ka manje, ou pa gon bon inifòm sou ou, yo blaze w, yo imilye w, yo maltrete w, jounen jodi a ankò yo pa kab krache sou kadav ou. se swa youn oubyen lòt. Swa zam ki nan moun ou rann li itil, oubyen ou fann tèt ou ansanm ak li. Frè e sè byeneme, fòk mwen di ou, nan Nazon, Kafou, Maryani, Dikini, Dèlma 29, pou rive Dèlma 75, Pòtoprens te tou nwa anba lafimen kawoutchou. Bal t ap chante nan divès zòn, Ou wè le menm jou yo pral ansasine polisye petyonvil yo, ou wè mesye misye met yon twit deyò li mande fòs etranje pou rantre lan peyi a, yap tiye pitit pèp la, yap tiye polisye yo pou yo ka moutre ke peyi a ensekirite pou pou fòs etranje ka rantre lan peyi a. E sa fèm di polisye yo pa kanpe dèyè telefòn mesye. Gad papa lanpil, gad eaji. Yon sèl bagay m di malgre lè n te lan lari a polisyon lè n tap goumen polisyon pat konnen ki kote peyi a ta pwale nou konnen se menm gang tèt kale yo ki la toujou nou konnen menm moun sa yo kap finanse nèg sa yo jodi a ki rann popilasyon ap viktim lapolis ap viktim e sa fè m di pèp la gade byen pou wè al gade de gang ki te di nan sdp te kon André Michel Majorie Michel Rosemila yo m di pèp la moun sa yo ki antre avèk Ariel Henry legitime gang sak mele la a gang phtk sa yo nou te konnen yap met peyi a la e sa fèm di polisye yo jodi a nou gon sèl bagay se pou nou vin fon kouda kouda pèp la paske m konnen polisye yo se anndan geto a yo sòti se nan matris pèp la yo sòti nou menm nou paka pral gade pa rapò lè nou te konn nan lari yo konn yo te konn itilize yo pou tire sou nou itilize nou pou yo bann gaz men se frè nou yo ye se anndan geto a yo ye nou dwe pot sipò nou ba yo paske Se avè nou yo chita anndan geto a e sa fè m di polisye yo nou pa pral di pou yo ap di e politik pou yo al panse nap politize bagay yo. Jodi a la fòk nèg yo ka jwenn popilasyon an pou n chita pou n di peyi a l pa ka ret konsa pou n chanje l pase jodi a la si w ap gade ou wè lapolis se al kraze ou wè si w ap gade anndan lapolis la se chache gang pase fò n denonse yo tou Melanj avèk de gang kap ansasinen polis yo, kap ansasinen pitit pèp la. E sa fèm di polisye yo, nou menm nap tann mo dòd yo. Ke yo menm yap devan nap dèyè. Paske sa kap travèse anndan peyi a la, nou pa ka viv. Jounalis ap viktim, tout kalite moun, tout kouch moun ap viktim anndan peyi a. Ou pa gen lwazi ankenn kote, tout kote w pase se bandi k pran. Kòman sa se fè? Mezanmi, pèp la e pou n leve kanpe. Pa al gade de sak pase. E pou n leve kanpe, nou pa ka rete nan sitiyasyon sa. E sa fèm di popilasyon an, pwodisyon tout disip yo leta yo dwe fèmen. Afè bagay Milan Maniga demen si Dye ve, pi yap pran pou yo di yo bale salè granmoun visye sa, granmoun devragonye sa. Jodi a e sou sen lap pran, e sou sen l abitye pran pouvwa. Men kot peyi a tonbe. Menm polisye a gen zam nan men l jodi a, li ka pa li paka pwoteje tèt pa l pou l ta pwoteje w. Se pou nou tout pran lari, fon sèl avè lapolis. Pou jodi a pou n retire peyi a nan sa l ye la. E m konnen gen de polisye ki kapab la. M konnen gen polisye ki gen volonte. Afè m se tiye polisye, tiye pitit pèp la, sasinen pitit pèp la pou yo montre yo bezwen etranje antre nan peyi a pou yo vin vòlè sa n gen plis. Yo pa janm bay rezilta. E sa fè m di polisye yo rete fèm. Vrè polisye yo wi. Frè opozisyon rete fèm ke nou menm nou anbake pèp la anbake avè nou. Paske nou menm se avè nou chita nan geto yo, se avè nou bwè ti byè nou, se avè nou avè yo nou bwè ti te nou. Paske nou menm e frè nou ki nan lapolis la, e sè nou, nou pap janm ka lage pou bandi ap manje yo. Yon sèl bagay mdi jèn gason, jèn fanm, si polisye yo gon revolisyon serye yo pè ke yo chita, yo kout sou nen yo la, yo sot yon nòt. Si pou popilasyon an dèyè, pou yo devan, nou menm pou nou pran reskonsablite nou kòm avoka distennde peyi a, nou pa ka aksepte jodi a tout kalte moun, tout kalte konsèn de popilasyon an ap viktim. Fòk sa fini. Yon sèl bagay m di polisye yo, aji! Gad pa janm pale anpil. Lè e gad ou ye, se zam ki nan men w, fò w reyaji, fò w kanpe pou goumen, fò w sove peyi a. Yon sèl bagay se sèl enstitisyon sa nou gen kòm lapolis, sa avè l pou nou kanpe, sa avè l pou nou kanpe goumen. Mèsi bokou se pa. Mèsi, mèsi bokou sitwayen, donk frè se sè byeneme ou kapab wè Divès polisye ap tonbe pasi pala, jounen jodi a pa genyen òganizasyon dwa de lòm non. Pa gen òganizasyon dwa de lòm lè bandi ap rache polisye nan peyi Dayiti. Epi wap gade 8 polisye ki dèyè anachis ki rele Andre Michel la franchman Ayiti bay kè plen. Donk se bouche nen nou, se achte kloroks Achte mistolin pou degèpi vakabon ki anpeche peyi a soti la rive la. Frèzesè byeneme nou gen yon dezyèm sitwayen sou liy nan, nou te pale ansanm avèl, donk li te nan lari, sitwayen di nou a ki santiman jounen jodi a ou pran lari pale ansanm avèk popilasyon an. Rezon prete nou a, rezon k fè nou nan lari a jodi a la a, lè nap swiv yon bagay anndan peyi sa a, twòp polisye ap mouri, non sèlman polisye ap mouri, anpil sitwayen ap mouri nan peyi a, Jodi a la, nou met pye nou atè pou nou akonpanye polisye yo paske Abraham di sèt ase. Abraham di sèt ase. E n ap kontinye goumen pou nou voye Ariel ale paske se akoz de Ariel ki fè ki fè jodi a la moun ap mouri konsa nan peyi. Si nou ap viv nan peyi, nou pa ka jwenn sekirite, nou pa ka jwenn lopital, nou pa ka jwenn bon lojman, Ariel pa bezwen nou ankò. Nou menm an tank Akò Dayiti, okenn bagay n ap di. Nou bezwen pou tout polisye yo rejwenn nou nan batay nan batay la k kòmanse jodi a la. Paske si yo pa rejwenn pèp la, sa kòmanse a la, e pa sa sèlman l ap ye non, se pèp la k ka ede polis yo fè batay la. Men jodi a gwo grenn bagay n ap di, e nou menm nan polisye yo, nou ka gou, e nou menm kòm pèp nou ka goumen. Jodi yo grenn bagay n ap di, ensekite sa k ap vale peyi a, nou menm nou e lanmwey pou li. Nou e lanmwey. Donk, ou kapab wè pèp ayisyen, Lafimi a tèlman rèd, dayè misye sanble Lafimi ap fini avè l anvan ensekirite a. Donk, nou gen yon twazyèm sitwayen sou liy nan. Polisye krete a. Yo pa fin touye yo, resezi yo pou yo desann piyo atè a pou n fè batay la. Chak polisye k mouri, sa vle di nou menm pèp la, se nan san nou, se nan kè nou, sa fè nou mal anpil. N ap, nou ap toujou di ke. Lidè politik yo fè nou mal. Si jounen jodi a polisye ap mouri se lidè politik yo ki koz. Ki yo vle yo ye a lakoz ki fè yap mouri. Se pa rapò lè yap fè kanpay yo, yo tonbe ap bay ekip edividi zam pou yo ka jere teritwa pou yo. Kounye a yo pa ka ekipe zam sa yo kounye a. Kounye a se polisye kap mouri. Kounye a la se pèp la kap mouri. Se nou menm yap kidnape. E lè nou tap mande lè nou tap mande sante, nou tap mande eta de dwa, nèg yo e pati sa yo tap pran e se gaz la polisye yo tap ba nou. Jounen jodi a nou di tout polisye vin rejwenn nou pou nou fè batay la, pase se pèp la ki pou jere tèt li, pase lè nap gade yon peyi kote chèf de la polis la tande depi lè menm bagay ki te pase anndan vilaj la yo te tire swat yo wè yo pap fè entèvansyon pou yo te pran kò a nou te vè wè ou te deja wè la polis la sou yo te lagel de bra ame depi menm lè nou menm pèp òganizasyon nou prè pou nou avèk la polis la pase nou te mande Bal kraze kò lame balon lapolis la. Ebyen pandan nap pale de lapolis la nou di tou pou lame yo vin rejwenn nou ti grenn lame yo vin rejwenn nou poun fè batay la pase nèg avèk zam yo yo pa anpil yo pa anpil se pa nèg a zam nan kap tire ploto ploto sou moun nan ki pwoblèm nan non se moun ki ba yo zam nan poun atake se senatè depite yo poun al atake la pase yo pa yo fonksyon yo pa eli e yo k bay zam nan pwen li nap pran pou nou kòmanse atake senatè depite yo. Nèg ki te nan gouvèneman ki tap bay zam yo pou Moris yo kòmanse arete yo, kòmanse matrake yo, fout yo kèk kalòt tou, ba yo bra kale, pase se yo ki pa gen nan kou yi. Jounen jodi a si w pral nan Sid, ou pa ka ale, si w pral nan Nò, ou pa ka ale, si w pral pati Osantal, ou pa ka ale, pa gen kote w ka ale. Si w se lè, menm si m pa gen yon kote m ka ale, m oblije kanpe m batay, m ap kanpe batay. Mwen di apre, apre de jodi a la, Polisye ansanm avè nou, tout nèg defann tèt yo, tout sa w genyen defann tèt ou. Ou gen yon Polisye bò lakay ou wè de twa nèg vin mande pou li ou pa konnen, fout li manchèt. E konsa pou l ye pou pèp la pou jere grenn polisye bò lakay ou lè yon nèg vin mande pou l ou pa konnen met manchet sou li pase si nou san lapolis nou t ap mouri toujou si grenn lapolis ka avè nou fò nou jere l. Efektivman. Donk, frè se sè byeneme, aktyèlman la, sitiyasyon an ti jan konplike pou Premye Minis Ariel. Li nan salon diplomatik, nan ayewopò Toussaint Louverture, men soti a poko fasil pou li. Antouka, ret branche, nou genyen yon katriyèm sitwayen sou liy nan, ann tande deklarasyon l. Enstitisyon anndan sosyete a prèske devalorize pa rapò jan peyi a okipe pa fòs, pa dè bandi, pa dè gang. Nou menm jounen jodi a, lè n ap gade enstitisyon lapolis, enstitisyon lapolis ki te yon enstitisyon de nòm, nou rive jounen jodi a, enstitisyon an prèske kraze. Nou menm, nou vle yon lòt altènativ, yon lòt solisyon. Sitiyasyon anndan sosyete a bouke demen si Dye vle pou pitit mwen, pitit ou, pitit lòt moun pou nou ka jwenn yon lòt altènativ anndan peyi a pou nou ka soti avèk de de bagay ki ka itil nou, ki ka itil popilasyon an. Se pa sosyete sa nou vle. Se pa sosyete sa nou menm kay lekòl ki se jounalis, ki se lòt moun kay lekòl, se pa sosyete sa nou te vle, nou te travay pou li. Nou vle yon lòt altènativ, yon lòt sosyete pou peyi a ka soti nan sa l ye a. Mèsi mèsi pou deklarasyon sitwayen. Frè se sè byen eme gwo kouri nan komin petyon vil polisye yo egzije pou monte barikad yo 17 wotè bon bagay la yon ti jan konplike eyy bagay la grav raplew nan jou pase yo 4 polisye te tonbe nan komin petyon vil Ann tande deklarasyon yon senkyèm manifestan. Polis asire sekirite popilasyon fòk polisye yo byen ame, fòk yo byen ekipe e se pa dat ke nou aprann ke yo fè kòmand materyèl oubyen yo achte materyèl yo pa janm di ò leta ayisyen rete bèbè. Mwen panse ke pa rapò a tout sa fòk lapolis nasyonal jodi a pran yon desizyon pou moutre veritableman yo viktim twòp, gen twòp viktim nan kan yo e viktim nan kiyès ki planifye yo se lè wo grade, se lè minis. M ta ka di maten an la m te dwe leve m jwenn CSPN nan revoke, m te dwe leve maten an m jwenn Frantz Elbé revoke e sitou lapolis nasyonal te dwe poze dè aksyon pou m te wè minis jistis la anba kòd, pou m te wè minis enteryè anba kòd, pou m te wè le malandren Ariel Henry anba kòd paske sa k ap pase a la a. Li rive nan yon nivo ke n pa ka sipòte ankò e lapolis nasyonal dwe trase yon egzanp yon fwa pou tout. Ou pa rete ou kwè e popilasyon ka gen yon enkyetid pa rapò avèk sitiyasyon sa k ap devlope kote lapolis li menm ap viktim de jou an jou ò yo menm lapolis se lè ki ta pou pwoteje popilasyon an e ou pa remake popilasyon li menm li ka gen enkyè de sa k ap pase a? Popilasyon te toujou dan lenkyetid sitou aprè larive de mesye Joseph Michel Martelly sou pouvwa se enkyetid total Se enkyetid total, moun pa ka fonksyone, se yon peur bleue, moun pa ka al nan aktivite yo. Mentenan, enkyetid la te la deja, men li vin plis jodi a la pa rapò a polisye ki la pou pwoteje Jerry, yo menm ki gen zam nan men yo, ki dwe sekirize nou, y ap viktim, nou vin plis enkyete. Men m panse ke odela denkyetid nou, fòk popilasyon an brave danje a pou n fè sa n gen pou n fè a e prensipal bagay pou n fè a se chanbade sistèm nan paske se sistèm nan k ban n tout sa n ap andire la, sa n pa ka kenbe ankò se sistèm nan. Ban nou n se fon jan pou n chanbade sistèm nan. Mentenan, ok, du kote de la polis nasyonal dayiti. Mete, mwen m panse ke fòk mesye yo genyen, fòk yo antann yo sou yon bagay. Fòk yo antann yo sou yon bagay, e popilasyon an prè pou l akonpanye yo, se vre, men fòk yo antann yo sou yon bagay, e fò yo kòmanse trase egzanp lan. Fò yo kòmanse fèmen Primatù, MISO, fò yo kòmanse fèmen Ministè de Lenteryè, fò m ta wè Frantz Elbe boulvèse. Men se kòm si o nivo de la polis nasyonal, m poko santi veritableman yon reyaksyon fèm. Nou remake tou, an nou di akò 21 desanm nan pibliye nan Le Moniteur, pa lontan la a, manm Wot Konsèy Tranzisyon pral enstale, genyen rapò de fòs o nivo de divès pati politik oubyen òganizasyon nan sosyete sivil la. Ki lekti nou sou sa? Wot Konsèy de Tranzisyon, sèt un jeu. Pou mwen sèt un jeu. Dayè, je n'arrive pas. A comprendre, un mariage entre Mirlande Hyppolite Manigat ke sosyete a pa anpil respè avèk un malandren kòm Ariel Henry, un enkapab, un enkonpetan, un enserye. Mettenan, ann gade nan dokiman yo, kiyès ki ap plen pouvwa, se toujou Ariel Henry. Or Ariel Henry fè plis ke 17 mwa la, li pa regle anyen pou peyi a, m pa konprann lè Mirlande Manigat aksepte antre nan yon maryaj parèy. Je pense que. Alò, ann imajine ke si tap gen enstalasyon, ou panse enstalasyon an pa tap fèt deja? Or, dan dokiman, yo di ke Haut Conseil Transition an, lap, lap gen dè prerogatif prezidansyèl. Si lap gen dè prerogatif prezidansyèl, kote pou yo enstale se o Palè Nasyonal. E Ariel Henry, yonn nan bagay, yonn nan lwa k danse nan tèt li, pa gen lòt moun ki dwe antre nan Palè Nasyonal ke li menm. Men m panse ke jeu sa fòn soti ladan e fò Milan Maniga m panse ke jiska prezan m gen anpil respè pou li e map gen plis respè pou li si l fè retrè de salopri sa ke li antre tèt li a, li antre RDNP ke on pati anpil moun te bay anpil respè nan peyi. Mèsi sitwayen pou deklarasyon. Donk, medam, matmwazèl e mèsye, aktyèlman la a, ebyen slogan an se DDN li ye, deyò deyò nèt, fèmen l deyò. Donk, Premye Minis Ariel Henry jiskaprezan twouve l nan ayewopò Toussaint Louverture, li poko ka soti pou l al monte nan machin pou l rantre nan rezidans prive l. Kisa ki pral pase nan dènye lè yo? Antouka, rete konekte. Frèse sè byeneme, ensolit nou pou jounen jodi a, ou kwè se koze, bagay yo nou konnen yo difisil nan Gonayiv puiske anpil polisye mele ansanm avèk dè milye sitwayen pran lari ap manifeste, bon gon repòtè m voye pou al kouvri manifestasyon, epi sa w tande a, m tande l al nan achte espageti, bon an nou wè kòman l te prezante l. Bay la a, espageti m achte la a, vini, bay pou moun yo wè, pye kochon oubyen dan nan espageti an, ou konprann? Pou la premye fwa nan Gonayiv, nènè boule m. Fanm Gonayiv respè pou nou, chapo ba. wap kite sou moun. Wap ki pye kochon nan espageti. Wap kite sou moun. On manifestasyon yo voye lal kouvri. Li pa janm voye video epi menm video l voye pèp ayisyen. Bon repòtè. Espageti la lachte. E la pou wè koripsyon an tout kote. Antouka, an n kite dosye sa la pou ke li pa fè zen. Medam matmwazèl se mesye fòk mwen di w se moman pou nou fè yon kout pye nan entènasyonal la. Anviwon 25 endividi ladan l divès ayisyen sispèk nan vann fo diplòm enfimyè anba kòd. Otorite federal yo anonse yè 25 lan yo arive demantle Yon rezo k ap bay fo diplòm enfimye ki koute ant 10 a 17 mil dola, 25 sispèk anba kòd. Rezo sa baze nan Sid Florid, li bay 7 mil 600 fo diplòm a demandè yo e gen 3 enstitisyon ki enplike. gen Siena College, gen Palm Beach School of Nursing, genyen Heart International Institute. Donk, 3 enstitisyon sa yo, yo epengle nan dosye fo diplòm nan. Selon otorite floridyen yo, stratajèm sa pèmèt a achtè yo evite swiv fòmasyon swen enfimye pandan 2 lane travay ki gen pou wè ansanm avèk klinik, egzamen nasyonal ak sètifikasyon. Selon Pwokirè Marckendy Lapointe, non sèlman se yon preyokipasyon an matyè sekirite piblik, men tou l ap sal repitasyon enfimye yo ki konplete reyèlman travay klinik nesesè pou yo kapab jwenn lisans pwofesyonèl e pou yo kapab travay. Divès manb nan kominote ayisyèn nan fè pati de moun sa yo yo mete anba kòd. Nou kapab site Joana Napoleon, Charles Etienne, René Bernadel, genyen François Legagneur, genyen Cassandre Jean, Yelva Saint Pierre, Yvrose Thermitus, Vilaire du Roseau, Nadège Augustin, pou site sa yo sèlman. Atò, depi yo di kòripsyon, yo pap pa jwenn kèk grenn Ayisyen. Bon, jan nou fè konsa? An nou pa konsa. Peyi a tout pwoblèm epi kounye a la nou nan dosye al vann fo papye kay moun yo tou. An nou pa konsa. Bon nou konnen lakay, yo pa fo pase se nan ministè a menm nou antre nal fèl, ti konprann? E lòt la peye menm pou l fè fo papye a. Li pap pase nan bakaloreya men li jwenn ansanm avèk direktè. ministè ledikasyon an l fon diplòm pou li ou wè sa m di w la l legal li legal dan li legal vwala men nan peyi moun yo pa panse sistèm nan konsa y ap kenbe nou y ap kenbe nou nou pa ka kite lakay nou kòripsye epi nou panse nou ka al monte yon rezo kòripsyon nan peyi moun yo li p ap bon konsa mesye dam fò n kite sa. Tout vye bagay yo fò non nou site ladan. Hum! Ala traka pou lave kay tè. Frè se sè byen eme, byen vini nan Ayiti la repiblik dè koken e se sèl vòlè yo kap rete. Nonm ki rele Pyè Esperans lan son bagay ekstraòdinè. Li gen ekspètiz pou l konnen kòman pouvwa a jere gang yo. Li konn tout gang ki apati a pouvwa. Men gang ki apati ansanm avè mesye opozisyon yo, Gang ki a pati ansanm avèk mesye sektè prive yo, li pa gen ekspertiz. Bon, ou kwè se koze? An nou tande ansanm. Mwen mande w Pierre Esperans, èske se yon sèl kan k ap finanse sa k ap fèt yo, m ta ka di atak nan katye popilè, masak k ap fèt yo, èske se yon sèl kan k ap bay zam? Non. Gade, nan katye popilè yo, Jenèf la se pouvwa. Pa egzanp, pa gen yon katye popilè jounen jodi an, pa gen yon katye defavorize ki pa gen zam ilegal. E pa gen yon zòn anndan peyi a, pa gen yon kote nan zòn metwopolitèn nan ki pa genyen zam ilegal. Zam nan li toupatou, li tout kote. E kounyela a. Mwen mande w eske anndan peyi a pa gen lòt gwoup ke lòt moun, lòt sektè finanse tou? Gen de, Kiyès gen yo de ye? moun M nan mande w kiyès yo An? ye? Mwen te reponn yo deja, m ap redi ankò, mwen di gen moun, gen de moun nan sektè politik la, nan opozisyon an ki bay zam e a e genyen moun nan nan sektè prive a ki bay zam tou. Paske se se sektè prive a ki fè avèk leta ki fè zam yo Eske, rantre. eske rnddh genyen. Yon rapò ki sòti, menm jan yo gen non polisye ki nan dezòd ke yo mete yo voye ale a, eske yo gen rapò gen non moun sa yo? Moun ki nan pouvwa, moun ki nan opozisyon, moun ki nan sektè prive. Eske gen yon kote map jwenn non moun sa yo ekri ou yo enplike nan sa? Eske map jwenn sa a omwen? Non, Chalmas! nou, nou, nou, nou, nou pa gen mwayen, nou pa gen, nou pa gen ekspètiz pou sa, nou pa gen eksperyans nan domèn sa yo. Ou serye Esperance? Bon koman ou fè jwenn lòt yo ou met non yo nan rapò ou voye yo ale. G9 ap travay pou gouvènman pa vre men lòt yo menm pou kiyès yap travay. Ala kote nèg yo odasye. Sa vle di la sa e ti gwoup pa l la lap kouvri. Ann kontinye tande. Ki domèn? N ap pale de site non moun yo Pierre Esperance pa gen espètiz ou bezwen. Ou wè sa m di w la? Non, tann, tann, tann, tann, m ap esplike w. N a mennen ankèt, koute wi, paske se yon ankèt pou al mennen nan pò yo, nan fwontyè yo, nan ayewopò yo, nan zam k ap rantre yo. Kounyela a, fò w ta jwenn tou moun ki nan konivans avèk e moun kap fè zam yo e rantre yo ke se moun nan sektè prive, moun nan klas politik e moun nan pouvwa paske ou pa kapab rete konsa pou al pou al site non moun konsa donk pou idantifye sektè sa yo. Pyè Serens, Ou genyen ou gen sifizaman denfòmasyon kote ou an mezi ou konfime ke Palè Nasyonal bay zam, Palè Nasyonal bay minisyon, Palè Nasyonal finanse, men kounye a si ou di ke gen de moun ki nan lòt sektè, notamman sektè prive, sektè politik etc. Poukisa fè ke ou pa genyen menm done yo tou pou ke nou di men kiyès e tou. Sa k sa k anpeche menm ankèt sa a pa rive la a? Hehehehe Ala kote nèg yo odasye papa se nan peyi dayiti Hehehe Non li pa gen ekspertiz sa Li pa bezwen sa Ay lap travay pou sa Se sa pou l pwoteje Li pa bezwen chache sou sa Se sou sa pou li chache Hahaha Valéry Nèg yo ranse Fòk ou fè on ankèt Sou moun kap rantre zam anndan peyi a. E men se sa m di w, nou ta sipoze ka fè sa. Ki pe plis pe mwens monchè. Valery, mwen pa gen ankèt sou sa. Mwen pa kapab fè ankèt sou sa. Se sa mwen byen di w wi. Mwen di w konsa ke. Ki sa k fè ke w pa ka fè yon ankèt sou sa? Sa k fè sa? E, Valery, zam yo rantre nan pò yo, nan fwontyè yo, nan ayopò yo. E, kounyela a, pou al mennen yon ankèt sou kesyon zam ilegal kap rantre anndan peyi a. E pou jwenn destinasyon zam sa yo, sa mande yon pakèt travay. Sa mande yon pakèt ekspètiz, Valéry. Se sa mwen di w. E koute, mwen menm, sa k fè mwen pale de Jenèf konsa, paske mwen konnen. Haa, frè e sè byeneme, èske w konprann kòman moun yo odasye nan peyi Dayiti? Tout koze bon pou pale paske nou konnen mwen menm fòm al nan ti maryaj mwen. Men avan menm nou tonbe nan dosye sa map fè ou konnen ke madam Lalim responsab BINUH nan peyi Dayiti li fè konnen Ayiti pa ka tann ankò donk fòk otorite ki pi wo yo degaje yo prese prese pou voye yon fòs etranje pou vin elimine gang yo puiske nan moman an Ayisyen plis bezwen sekirite. Ayiti peyi spesyal frèz e sè byeneme matant wi malgrel fin fè 6 pitit jou a rive poul marye menl toujou nan goumen men li tankou moun ki pa donte sak pase konsa. Ti bizou Le marye anbrase la mari irr mezanmi a monchè matant matant cool. Granmoun nou wè la men men men sak pase yo la bondye sak pa ehehehe ehe wouch matant ti yimi sak pase ma humm zanmi kòm tonton liben pa nan rans lap peye zo tonton liben humm kòm tonton liben ou tou wè lè yo te rankontre avan l te resi fon ti bagay se ploum li te fè sou matant. Mwen di w mèsi paske w t ap suiv avèk atansyon, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mwen prale m ap kite w nan bra Papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w, ba w lavi ak lasante. Bonjou, bonswa tout moun, non pa m se Fouco e n ap kwaze nan lòt videyo. Orevwa ak a la pwochèn. Bizou bizou one love.